Kòman w fè pran nouvèl sa a? Eksplike nou. Bon, pandan m lakay mwen, yo vin m tande rèl sou Adoken an, epi m vini. M al gade lè yo di m se Christela m ap mande Christela, e lè m pale sou Adoken an, yon fi di m se Christela Orès. M sezi. Men kòman Christela te ansanm avè w antanke papa zanmi l? Bon, mwen di pitit. Pa gon moun. Men menm gen legliz la pa gon lè li pa ret pou pa tande lap rele to anò kot sa ou kite mwen, to anò kot sa ou kite mwen, misye be vini non. Menm lè m pa gen pou n pale, nou pale. Madanm sa la avèk ti pitit sa mizè madanm sa. Se pa marin papam ki gen mon cash sou telefòn li si on moun ta vle ede nou map bal nimewo a Pa tout poul non, pa tout poul. Lè w koupe kou poul la, ou mete l anba chodyè, li gen tan pou l bat. Li gen tan pou l bat! Li menm li pa gen tan bat menm. Yo tiye l, yo sot tiye l la menm. Yo sot tiye l, yo sot tiye l, yo sot tiye l. Yo di mèlè vin sot legliz, li pou chita pou l fè manje ban nou, pou nou manje. Yo ap tiye l, yo tiye l, yo tiye l. Ou lage papòt ou enfim nan dela Nan labou dlo soti lan bwa nan plate la Oh dela Ou toujou ap banm mechaj Ou toujou ap banm kouray Ou ap banm fòs Ou di moun Dye gen pou di mou demen se la Men ou fin banm mechaj la lè fini gade sa w fè te la Ou ale vre te la Ou ale vre te la Oh te la Ou sèl ou menm papa a genyen te la Kisi mwen pa Kisi mwen Li menm ki wè la konseye nou Konseye nou Pou Bondye ap retire nou nan vye kay la, e li te toujou ap ba nou konsèy, epi pandan li te jwenn yon ti, li te jwenn yon ti kòb, li ta pral achte rad, li ta pral anba lavil, li ta pral achte rad, pandan li te rive nan kamyonèt la, li te chita, epi yon bal pman komanse pran l dèyè tèt, li soti nan grenn je l. Vini, vini, mechan syèl, mechan syèl, kankou kout eklè, e konsa pitit Ayno disparèt, kankou kout eklè, pitit mwen disparèt, kankou kout eklè, pitit mwen disparèt, Meni, Meni, ki pyès yo, ki pyès yo ti mwen, ki pyès yo, ki pyès yo ti mwen, Meni, Meni, mechan syèl, mechan syèl, kankou kout eklè, e konsa pitit Ayno disparèt, kankou kout eklè, M pa gen mwayen pou m mete l lekòl, m pa gen mwayen pou m mete l nan kou, m malad, m enfim, m ap goumen avè l, m rete atre operasyon an, m wè pou l ka rive, rive nan klas lekòl li. Li te la rive la reto la, kounye a l admi pou filo, men kounye a men sa l ban mwen, men sa l ban mwen, li lage m a de je, m tou pete. Bò dizè edmi antre onzè yo. Dizè edmi antre onzè yo. Yo tire. Yo tire nan men. Nan kamyonèt li te ye oubyen? Nan kamyonèt. Anndan kamyonèt li te ye. Anndan kamyonèt. Sèl li menm ki arive pran bal nan kamyonèt la? Sèl li menm. Machin nan potko fin chaje, nou 3 grenn ki te ladan. Yo 3 moun ki te nan kamyonèt la. Lè nou antre ladan, nou te wè yon mesye ki te chita nan bò kamyonèt la konsa, bò volan. Apre sa li menm li chita nan lòt bò a konsa. Mwen menm mwen chita konsa. Kounye a apre sa te gen lòt ti pitit ki ou lòt ti dam. ki te chita nan pwent machin nan, kounye a la menm mesye a menm lè vin gen 3 grenn moun konnen yo tou reyini pou yo kapab pou yo kapab tann moun moute pou yo desann, li menm annapre sa li vin desann, lè l fin desann on lòt sèl tande Dèltri te di, woy manman ou sèl la se vide l vide, se vide l vide, se vide l vide, pitit la bay san, pi mal pase rès y ap bay, pi mal pase bèf y ap bay, vwalabatwa, yo tande Li tonbe nan menm Li tonbe. Li ta pral ede lòt la. Li ta pral ede lòt la pral fè setyèm ane. Ti gason apèn sot nan sizyèm ta pral fè setyèm ane. Li ta pral ede l mwen. Li ta pral ede l. Li ta pral ede l a lekòl li. Men l mouri. Li mouri li nan mòg. Li nan mòg wi. Li nan mòg. Li nan mòg. Li nan mòg.